devan Bondye. M pa t janm siyen pou m prete lajan nan Lona, mwen, Youri Latortue. Men okontrè, se fè m nan ki te prete lajan. Bon, kounya la a, pèp ayisyen, m vin ap poze tèt mwen kesyon, èske se poul yo ki te debake nan Lona pou t al siye lajan oubyen èske senatè Youri Latortue konn ponn pafwa? Lapolis nasyonal pibliye videyo kòman yo t ap mache nan fyèf Vitelòm omagòd omagòdnès s on bagay ekstrawòdinè G on jan lapolis desann cha a G on jan lapolis filme pèp ayisyen G on jan lapolis mache G on jan lapolis kenbe zam omagòd Ha ha Se tèlman enteresan pèp ayisyen Waww Se ekstraòdinè! M pral pèmèt ou gade videyo a, mezanmi pran san ou pran tan ou, puiske dosye peyi Dayiti li konsène nou tout, jan ti pwovèb kreyòl la di, jan chat mache se pa konsa l kenbe rat. Yon wikenn rete yon wikenn, e depi wikenn nan rive se plezi gaye! Frè se sè byeneme, dosye a vin pi rèd toujou nan men m, nèg Pòdepè a, Bagay la grav. Rale chèz ou chita. Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi. Tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye. Ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fè n konfyans pou nou enfòme w e mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo zanmi pa ou. Fouk! Nou te gen chans prezante ou yon ti kont ayè. E kont sa a, ki se te, Grann mwen konstwi yon pon, sèl li menm ki ka pase sou li. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se. arenye. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. De mòn kontre, yon zwezo vole. De mòn kontre, yon zwezo vole. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Zanmi pa w Fouco ki rantre lakay ou, bonsoir Jade, bonsoir ansanm avèk Marie Laurent, bonsoir ansanm avèk Alain, bonsoir Moringa, se yon plezi ankò yon lòt fwa pou nou rete Konekte. Medam, madmwazèl, e mesye, n ap kòmanse ansanm avèk dosye senatè Youri Latortue. Bon, mwen te konn nèg isit se chat, men m pa t konnen yo se kòk ni poul. Men senatè Youri Latortue fèk konfime pou mwen ke lè politisyen yo konn ponn tou nan peyi Dayiti. Wi, yo konn ponn. Epi nan ponn ponn ponn pèp ayisyen, epi vwala le peyi. Eske ti konpran? Donk, nan dosye ponn sa a, kite m eksplike ou yon bagay. Gen yon jou, 3 medam monte yon kamyon. Yo ap soti an pwovens, yo prale Pòtoprens. Nan peryòd sa pèp ayisyen, se nan peryòd Duvalier l te ye. Sa ki pral pase nan dosye a, nan mitan wout, machin ki te pote 3 medam yo, machin nan anpàn. Men medam sa yo ki monte machin nan pèp ayisyen, yo monte avèk yon panye, men panye a vid. Lè ke machin nan anpàn, te genyen yon kòmandan ki te andedan machin nan, Epi, yo desann, y ap tann yo leve pàn machin nan. O o! Medam yo desann kay yon moun ki tou bò wout la, paske dabitid, lè w tande machin pran pàn, Ayisyen konsa. Donk, machin nan ki pran pàn nan, moun vini lakay yo, mande sèvis, mande dòmi, yo prè pou yo ba ou, pou yo, pou yo ba ou dòmi, fè manje, etsetera. Humm li tande moun di kat moun a plenn moun a plenn misye mande sak pase ebyen frèz e sè byen eme li fon leve lale nan jou pot la poul tande ki kote plenn nan ap soti epi humm humm humm li wè se medam yo ki chita sou panyen yo 3 medam yo chak chita sou panyen humm humm Humm humm sa yo ap fè pèp ayisyen yo ap ponn hahahaha se humm humm humm gen yon ki di koman ou fini li di non m poko fin plen non humm humm humm medam yo ap plenn yo ap pouse yo ap pouse lage nan panye 3 panye yo plen yo kouvri panye a pèp ayisyen Nan demen maten bonè, yo bay timoun kòb al achte pen. Epi sa w tande a? Medam yo fon chodyè ze. Epi sa w tande a? Chak moun ze epi pen, ze epi pen. Lè yo rele sèjan mete bèl asyèt, mete pen a ze. Li di non mèsi m pap manje. Ebyen, frèz e sè byeneme, gon seri de politisyen nan la repiblik, sèke yo konn poun osi. Bon, gen kèk zen nap manje nan la repiblik nou pa konn ki zen yo ye. Pase si senatè a ka di nou, li pat siyen prete lajan nan lona. Men se fèm nan ki tal prete lajan, non frèze sè byeneme, sa mande pou nou mennen envestigasyon. Depi plizyè lane, senatè Youri Latorti, kap lite kont koripsyon nan peyi Dayiti, men tanzantan sa pa anpeche, non l site nan koripsyon pèp ayisyen. O o! E ou kapab raple ou nan lane pase yo, senatè sila a plis manman li, te fè la youn nan la près san bliye Doktè Reginald Boulos nan dosye lajan lona. E lè senatè Youri Latortue ta pral defann manman l pou l fè konnen manman l pat prete lajan. Men se li menm ki te prete lajan. Eske ou konprann? E l toujou peye. Manman l ki te genyen 83 lane alepòk e lajan sa te prete pou 10 lane pèp ayisyen. Lajan sa a te prete pou Onamart, Onapharma. Lajan detounen, l al envesti nan antrepriz prive. Jounen jodi a pèp ayisyen senatè a deklare li pa t prete lajan. Se fèm nan ki te prete lajan. Li pat janm siye. Non, non, non, non, non. Senatè Youri pat siye. Fo pa isi, an. Fo pa isi. Men, o kontrè, se poul yo ki tal siye prete lajan nan lona. Ou ka panse se manti map ba ou. Men, frèzesè, kite m pèmèt ou tande. Ak de zòrèy ou! Kòm ti pwovèb kreyòl la di, Komisyon pa chay, se fiti prezidan nou, you understand, li enpòtan pou nou swiv yo, pou nou konprann yo tou. Syon de pwodui nasyonal e makèt. Kòm li konnen m gen fèm lan, li ofri m rantre nan konsòsyòm lan. Ok. Konpè Boulos ofri w rantre nan konsòsyòm lan paske l konnen ou gen fèm. Se sa, senatè? Se sa w di la, pa vre? Envite w rantre nan konsòsyòm ona Fama, Onamat, paske l konnen w gen fèm. Pa gen pwoblèm Mesye le Senatè, an nou kontinye se ekstrèmeman enpòtan. Ok, li ofri m antre nan konsòsyòm lan pou m prete kò pou m ka ogmante fèm lan. Ok, w antre nan konsòsyòm pou prete lajan pou ogmante fèm lan. Men sa ki ekri sou papye nou pral konstwi, gade non moun pral antre, moun pral benefisye konbyen pou san patati patata men se pa sa. Li envite w antre pou kwa? Pou kapab agrandi fèm nan. Ase lò kou an kò gon fèm. Pa gen pwoblèm senatè. Wi pa gen pwoblèm n ap kontinye, n ap kontinye senatè. An n ale. E li di m son pwogram Lona. Donk mwen menm ki siyen. Ok senatè, sonje sa w di, ou menm ki siyen. Ok, alonzi mon frè, y a oken pwoblèm jiska prezan. Nou siyen, nou prete kòb la fèm lan prete. Ou menm a Boulos? Non, Boulos siyen tou pou l prete pou Marquette, mwen menm mwen siyen pou m pwodui ze. Ok, Boulos siyen pou Marquette, tou a ou siyen pou pwodui ze. Ok senatè, j konpran jiska prezan. Ok, youn siyen pou makèt, youn siyen pou ze. La repiblik dè peti koken. Pad pwoblèm frè ze sè byen eme. An ale. Gen lòt moun ki siyen pou kesyon makèt yo. Son konsosyòm ke yo fè. Mwen mwen te pete 70 milyon de goud. Ok. Ou te prete 70 milyon de goud. Ou te prete 70 milyon. Jiska prezan, pa gen pwoblèm senatè. N ap avanse pitit gason m, youn apre lòt. Nou pa prale fò, nou pa prale rapid, nou pa prese. E senatè nou ye, chèf nou ye, Ou konn lite kont kòripsyon pou nou fò n swiv ou nèspa? Mwah! I love you Youyou. On kontinye. Lò t al siyen yon pat senatè? Lè m t al siyen pou. Pou prete kòb la. Prete kòb la? Wi m te senatè. Yon trafik denfliyans. Non men. Ou te senatè lè ke ou t al siyen pou lajan pa vre? Donk nèg nan peyi dayiti. Yo itilize enfliyans yo pou prete lajan pou 50 an, pou 60 an, pou 70 an, pou 80 lane. Yo pap fè tan sa vre. Pase yo tèlman kreye gang, yon gang ap fout yon bal nan tèt li touye yo. Yo pap fè 10 an. Donk pou yo pa di, yo pap remèt kòb la, kòm yo pa gen kran pou yo di w, m pap remèt li e pran m pran sa menm. Eben yo siyen l pou 500 zan. Kaka kakarika Kou yo pale w de trafik denfliyans non se pa mwa men se fèm nan e fèm nan ki siy ok se nat an avanse non men m pa nan konsèy dadministrasyon fèm lan men tenten non jezi lage kat van lage kat lage kat van. Ke lapokalips la komanse. Non senate tale, tale senate. Senate a di chaj mwen pèp ayisyen. Mwen pran ti manba. E la, ou pa nan konsey administrasyon, ou pa anyen non fèm, epi wal prete lajan. Ou nyon di m se pa ou se fèm nan. Ki es ki tale si? Non senate wap bon meksikasyon. Non, fèm bon ti kasav ou kap pèp ayisyen. Fèm bon ti kasav. ke zanj nan lapokalips yo, yo kòmanse sonnen twonpèt la, pèp ayisyen. Ou pa nan konsèy administrasyon, kòman ou fè siyen? Ou pa responsab fèm, ou pa anyen nan fèm, kòman ou fè siyen? E fèm nan ki pre... Ooh! Men, si ou pa nan konsèy administrasyon, pèp ayisyen, Ou pa anyen nan fèm. Men se manb administrasyon men tout administrasyon an ki ta sipoze al mande lajan. Men kounya la ou di m e fèm nan ou pa nan konsèy ou pa anyen nan fèm. Ki es ki tal prete lajan? E anvan w di m se ou ki siyen 70 milyon goud. Men senatè un peu de sens de l'humour. Un peu de sens de l'humour. Nou dwe panse n ka fè m degoute Ayiti? Jamè! Talè pèp Ayisyen, an m bwè ti dlo tou. Grann kasav la sèk. Talè, talè. Non, kounya la a fò n mennen envestigasyon pou n konnen èske se 2 fèm Youri gen? Gen youn se li k ponn, Epi gon lòt se poul yo k konn. Li enpòtan pou n konn sa. Gen youn se senatè a ki ponn. E gon lòt e poul yo k ponn. Pase kòm ou te ka konprann pèp ayisyen, sa vle di la pou m sòti de nil pa, m al prete w lajan. Malprete yon lajan epi apre sa m pa nan konsèy administrasyon okenn antrepriz epi m prete lajan. Kòman m fè prete lajan sa? Sou ki baz m prete lajan? Ala kote gade visye vòlè mesye se peyi sila. Donk ou pa nan okenn stati kote ke ou gen fèm men pou zòl se. Ditou. okenn stati pa, li pa gen rapò de prè, de lwen, ni de trè trè lwen pèp ayisyen. Non, sa son youri an mil youri pèp ayisyen. Non gen koze la, gen afè. Non la gen afè senatè youri la tòti. Non, pa n fon chante pou senatè a pèp ayisyen. A se la, se trò enteresan. Senatè a pran nou pou makak wi. Zen an melanje la. Ann avanse non senatè, pa de pwoblèm, n ap chante pou ou talè cheri doudou. Ni ou menm. Non m pa, lè m di w m al siyen an, m ale kòm fèm. Li kaka. An, Youri ale kòm fèm. A vle di Youri a se, Youri se fèm nan an swa. An ou tale kòm fèm ou pa tale kòm senat hahahahahaha pran boutèy la nan men senat ou pa se ti dlo se ti dlo map bwè ti dlo pèp ayisyen ti dlo ti ju ti kasav ti manba wè lèm vin la tèt mwen toujou klè m pa bwè men pran boutèy la nan men senatè. Ay kounya la l tale kòm ferm nan fò n konprann sa ok. E ferm lan k ale men m pa siyen mwen menm. Lè m di w m al siyen an m ale kòm ferm. Se ferm lan k ale men m pa siyen mwen menm. Non m pa siyen nan prè a. Sa misye di la m pa konprann. Wi ka sa yo la Nono eksplike m. Ou ale men w pa siyen ou te siyen pou 70 milyon fèm nan talè repran pou mwen senatè. Sa misye di la a. Ale kòm fèm se fèm lan k ale men m pa siyen mwen menm. Non m pa siyen nan dèt nan prè a. Sa misye di la a m pa konprann. Wi men si w la si w la pandan tranzaksyon ap fèt etc se yon senatè w ye e petèt prezidan asanble nasyonal donk se. Depi n soti an galit Se n atè nan peyi dayiti Po n tankou poul Dlo a koule Dlo a chanje Nèg yo po n tankou poul M sezi Bon, frè e sè byeneme nou konnen pa bò isit se sèl achiv k ap rete nan dèyè vagabon. Li enpòtan pou nou retounen dèyè pou n al konnen kòman diskisyon lajan sa a te ye. Mèt Newton se jis te sou dosye a. Ann al fon tande kòm senatè a di se pa li men se fèm nan k te siyen. Li enpòtan pou n tande dosye sa. 3 zan de sla. Fevriye 2018 jiska no jou ke map peye lona. Ok. E mal peye nan direksyon pòtfèy a lè e o tan endike. Ok senatè. Ou al peye lona. Ou al peye lona. Tout tan. Men kounye a ou di ou pat prete lajan. Kiyès ou al peye? Ok. Ou te ka dim se fèm nan al peye lo nan. Nan tan. Men lè w di w al peye lo nan, vede ou k te prete lajan. E men kounye w dim se pa tou k te prete l. Non eske se sanksyon wè Youri Fazayi mè yo pèp ayisyen. Kolangèt non la a bagay yo difisil. Mèsi. Alò, m konprann senatè a e ou menm mwen konprann ou tou paske m ap pale de dwa penal mwen menm la. Epi senatè a nan kesyon prè, nou pa di li mèt al refè prè chak jou, se pa kesyon prè, se lè kondisyon doktwa di prè. Misye gen dwa resevwa yon prè w ap peye chak jou men. Gad je Youri. Ay ou gen fè jey konsa tankou je krapo chwal pile anba lapli men se kwa listwa ou poko janm wè yon krapo chwal pile eey. Ki jan w te resevwa prè a? Se poko nan sitiyasyon senatè Hamir la non. Nou di w ke pwogram nan se operasyon deskwokri e moun ki anndan l yo fè objè de yon asosyasyon de malfetè. Tout non moun ki te anndan l yo. E nan kondisyon senatè a di, tande wi, nan kondisyon kounye a la di e pa prè a non, jan l al pran kòb la, vin gon detournement de l'objet. M konprann byen sa w ap di a. M konprann byen sa w ap di a. Donk se la m ye avèk senatè a. Mwen di l. Ou pa nan afè prè. Nan nan, pa kòmanse bay prè. Nan y ap peye prè chak jou sa pa vle di anyen. Men gen operasyon, tande, tande, moun ki viktim nan se moun yo te di ki ta pral jwenn 10, 15, 20 pousan yo. Egzakteman. Pase prè a fèt, Onapharma, Onamat, gon pakèt moun ki pral benefisye. Epi vidi bip pèp ayisyen, lajan pa janm fè sa vreman, lajan sila a ale nan lòt liy. Men kounya Youri di nou konsa, e rele yo te rele l mete l sou kou a, kòm li gon fèm epi. yo rele l vin prete tou nan konsòsyòm nan. Men lajan te la pou ona fama, ona mat. Donk, moun ta pral benefisye 15-10 pou san ti malere ak malerèz. Donk, lè sa pa al, lè sa pa ale nan ling li te sipoze ale, menm jan nou konnen gen ona fanm pèp ayisyen, yo fè spòt piblisite pou li. Donk ona pharma ona ma te sipoze gen spot piblisitè ebyen eh men konbyen pou san taj ou ap resevwa men kòman bagay la ap kòmanse men kòman men kòman lap kontinye men kòman wap ka patisipe eske ou konprann men lajan pa janm fè sa lajan al regle zafè nèg yo zafè 10 kez pou san wi le pèp ta pral resevwa pou ede lòt fè biznis bagay konsa pa fèt. M panse ke Scoop! Scoop! lè Scoop! n ap pale fò yo tande sa m ap di an. Gon gwoup ki kontakte m pou ke n ouvri yon market. Mwen menm, m pa al pran lè kondisyon nan Luna. Yo mande m kòm sèl kondisyon ke mwen bay yon garanti sou kòb m ap prete a. Objektif la pa enterese w? Gon garanti pou m bay? Pou 70 millions de goud. Ou tande sa senatè Youri te di nan pati sa, pèp ayisyen? Èske n tande sa l di nan pati sa? Twa zan de sla. Epi jounen jodi a yo di yo te kontakte l, ona fama ona mat, yo te kontakte l kòm igefèm pou l pran lajan. Ok, pa gen pwoblèm. Le petit audacieux de la République. Kobay! Nou pa fè makèt la, donk nou pa bay garanti pou makèt la. Mwen bay yon garanti ki vo 3 fwa plis ke 70 milyon goud la. Piske nou gen yon garanti de 25 kawo teren. Èske ou vle di m Jean Claude avèk madanm nan se yo ki responsab? Ekout Gary, m pa la m detèmine responsablite. Tribinal, sa pa tribinal li ye. Gary, ban m di w. Mwen genyen kòm garanti mwen gen kondisyon. Gad youri kap gad newton. Gad newton kap gad youri sak pase konsa mesye gad ti souri nèg yo. Se kondisyon mwen genyen pou ke mwen bay on garanti le direktè jeneral m pa tal fè on demand de prè le direktè jeneral li ekrim li di ke prè sa akòde. Tande byen wi guys, li di ke prè a akòde a kondisyon ke mwen depoze garanti m kay notè. Gary, tout sa, alò sa ke m vle senatè a konprann e oditè yo konprann, tout sa senatè a di pou vin kontakte mwen, se enfraksyon, enfraksyon, sa pa retire enfraksyon eskwokri n ap pale e asosasyon de malfektè genyen an, li pa retire l, paske m di menm lè. Menm lè lè a rive. Menm lè lajan sa a. Tande wi. Menm lè lajan sa a. Senatè a pa t janm manyen l. Moun yo pa t janm manyen l. Men pou yon rezon kèlkonk, pwojè a, donk operasyon eskwokri sa a, asosyasyon sa a pa t rive fè li. Ebyen lenfraksyon la ankò, ou t ap pale de tantativ. Donk nou sòm an matyè penal, se la pou n ale. Gari. Kesyon prè, eskize mwen. Kesyon prè, kesyon gwoup. Lè a rive. E gwoup w ap pale a, depandamman, depandamman de. M pral analize sa w di yo la, bon m ta byen renmen konn gwoup sa pou n fè plent kont yo tou pou yo vin bay ekspe, yo gen dwa ann dan asosyasyon de malfetè a. Bon. Pase sè Bien-Aimé, gen kèk bagay se kounye a m ap konprann yo. M ap konprann pou ki sa, gon seri de nèg nan politik nan peyi Dayiti, Lè gen tèl lajan ki debloke pou fè tèl bagay, yo menm yo souvan detounen lajan. Lè yo prete lajan pou yo fè tèl bagay, lajan pa fè sa l gen pou l fè a. Kote yo te di lajan ta prale a, lajan malerezman li pa ale la. Donk, Sa vin fè ke, lè ke gon chèf, lè ke gon prezidan nan peyi a, prezidan sa ki gen konviksyon, epi, li di, tèl lajan ap debloke pou fè tèl bagay, sa ki pral pase, nèg yo ki deja sal, pwiske chak sa yo di yo ap fè, lajan fè chimen kwochi, Si yon prezidan sa gen konviksyon ak detèminasyon pou l fè sa ke l ap di a, e l kenbe objektif la l ap avanse, ebyen mesye sa yo yo ap kanpe an kwa pou pwojè a pa reyalize. Paske si m sal fòk nou tout sal, si mwen m echwe fòk nou tout echwe tou. Eske w konprann sa m di w la? Donk si lajan te prete pou ona fama, ona mat, si ke gon lajan ki debloke, pa egzanp pou fè yon wout nan peyi a, lajan sa ki debloke pou fè wout la, mesye sa yo kòm etan done pwojè pa yo a pa ateri, yo fè chimen kwochi lajan al regle lòt bagay, sa yo te di yo ta pral fè a li pa rive fèt. Ebyen moun ki te debloke lajan pou fè wout la, imedyatman yo wè y kòmanse achte materyèl, l ap mete izin asfat kanpe sou pye, mesye sa yo pral kòmanse monte manifestasyon 4 kote nan peyi a pou bloke pwojè a. Y ap kòmanse boule machin ki pou fè wout yo, disparèt ansanm avèk materyèl yo, kraze yo, vide sik nan motè yo, pou montre ke prezidan sa a, otorite sa a, s on blofè l ye, li pa moun serye, se p anyen l t ap regle. Malgre yo wè l achte materyèl, se yo menm ki pase pa anba anba, yo fon manifestasyon pou moun sa pa gen okenn kote pou l pase, pou pwojè a kapab reyalize. Lè yo wè moun nan detèmine, lè yo blokatè, blokatè, blokatè, gade nou, met, mete barikad 17 wotè, moun sa deside itilize elikoptè pou l pase pou l al fè travay li a, ebyen frèzesè byeneme, yo pral kreye mwayen pou ke yo monte gwoup gang 4 kwen zòn sa. E depi gang yo kòmanse ap pete bal, bòs yo pap ka travay. Kounya la a, lapolis pral fè de operasyon. Lè lapolis li menm li pral fè operasyon, lapolis gon seri de zam init espesyal yo, epi frèzesè byeneme, menm andedan lapolis la tou, gon seri de ti vòlè, ti visye, ti grangou, Ebyen, yo menm ankò yo pral devye operasyon an, yo pral fè gang yo, yo pral bay gang yo enfòmasyon kòman operasyon ap fèt, gang yo menm ap tann pyèj, sa w tande a, yo pran zam sa yo, zam ki ka tire elikòptè, ti konpran. Donk tou sa se pou kapab devye prezidan pou montre ke l son blofè, ke l pa bon sa l t ap di yo se manti. Donk frè e sè byeneme, raple w, Jovenel Moïse t ap pale de dosye kouran 24 sou 24. Men kantite manifestasyon ki fèt nan peyi a, e w kapab wè, malgre tout sa nèg yo fè, anvan Jovenel ale, santral elektrik Kafou a konstwi, e jiska prezan m wè pèp ayisyen an rete, yo frèt kou mab, yo pa mande eksplikasyon. E Jovenel ta pral, e Jovenel ta pral, ta prale pou ke li ta pral inogire l. E nan dat 13 li ta prale, pa bliye li ta fèt nan mwa jen, nèg yo gon jan yo mare konplo yo fon batay gang pete nan laboul yo trennen l desann matisan. E trennen yo trennen l desann matisan donk prezidan pa ka al inogire santral elektrik kafou a, li ta prale 13 pou l al inogire l, donk nan maten 7 yo asasinen l. Donk frè e sè byeneme tou sa se ke si mwen menm mwen echwe, si mwen menm sa m te sa m te di m tap fè m pa gen kapasite pou m fè l, ebyen fò m wè lòt yo echwe tou, m pap kite yon lòt pase paske lap vin ewo sou mwen, yo ap vin pran l pou moun serye, ebyen otomatikman mwen menm map detwi. Ebyen frè e sè byeneme, fòk mesye yo konprann ke lavi pa fè kado. la nati bay jistis, donk si senatè a ka di jounen jodi a l pat prete lajan, nou kapab konprann s on peyi eskanmòtè pèp ayisyen. Medam matmwazèlz mesye la polis tònad oh my God oh my goodness ayayay manman la polis mete koze atè la polis mache nan baz vitelòm operasyon tònad 1 kontinye ap pousibi chimèl banm di ou sa la polis di lajounen kou lannuit operasyon tònad la pèp ayisyen l ap frape nan zòn Perni, Tòsèl kote fòs de lòd yo kontinye ap trake lajounen kou lanwit. Chèf gang Vitelòm ansanm avèk tout akolit li yo ki enplike nan divès zak tankou asasina polis, anlèvman, vòlè machin, kamyon machandiz yo detounen. Depi wikenn pase a, inite spesyal yo enplike nan operasyon sa a, envesti nan fyèf chèf gang Vitelòm kote yo jwenn plizyè materyèl, plizyè materyèl tankou dronn. Malfra yo konn itilize pou ke yo gen kontwòl lapolis mouvman yo ap fè nan zòn nan. materyèl tou yo konn itilize pou kapab kidnape moun. Malgre anpil barikad yo mete sou wout la pou anpeche lapolis rive sou yo, ajan lòd yo deja pran kontwòl bann kriminèl yo pèp ayisyen. Yo kache nan tèt mòn pou tire lapolis. Le van Il faut souffler peuple haïtien il faut souffler Et puis voilà. Lapolisnasyonal ki ap fè fas ak bandi ki vle enpoze lwa yo nan tout peyi a gen gwo sousi pou wè nan ki mannyè yo ka met yon bout a sitiyasyon terib kote popilasyon an pa konn ki sen pou yo rele tèlman malfra ap vire bil yo. 5 è di maten. Direksyon jeneral la mete pye l atè e lanse. Oyayayy, sa vle di pye direksyon jeneral la mache li te anlè, li atè la pèp ayisyen. E n kapab wè Frantz Elbe kanpe atè pèp ayisyen. Atè l kanpe. Direksyon an mete pye l atè. Ala! An n a ale. Se operasyon Tònad 1. Jodi a menm, nou deklanche yon operasyon, ofisyèlman, ki pote non Tònad 1, an repons a tout zak bandi fè sou popilasyon an, spesyalman frè n ak sè n polisye. Yon operasyon tout ti vis ki vize a deloje, arete tout bandi nan zòn konfòtab yo a. Se konsa yo fèl? Ah je se pa. Lò tande la polis, operasyon tònad la se pou deloje tout bandi yo nan zòn konfòtab yo. A ve di, deloje yo al loje yon lòt kote ou bie deloje yo touye yo. Fò nou di bagay la klè. Fò nou di bagay la klè, pèp ayisyen. Bonsoir île France! Malgre anpil barikad yo mete sou wout yo pou anpeche lapolis rive sou yo, ajan lòd yo gentan pran plizyè espas ki te anba kontwòl kriminèl yo. Polisye yo brave danje, yo fouye kay, kraze baz, monte mòn, nan larivyè griz. Ooh sa non non non non sa bèl wè kout kamera sa nice fòm reban nou l ankò pèp ayisyen Li te anba kontwòl kriminèl yo. Polisye yo brave danje, yo fouye kay, kraze baz, monte mòn. Nan. Wè, moun ki fè montaj la felisitasyon nan pati sa pase ou plase bri katouch yo kote w sipoze pase plase yo felisitasyon. Nan Rivyè Griz, bandi yo fouye gwo twou pou pyeje blende yo ak veyikil lapolis ki angaje nan kokennchenn operasyon sa a. Ak sèvis teknolojik lapolis la, yo rive detwi yon dwon malfra yo te itilize pou te gen kontwòl polisye yo. Sa te gen dwon tou? Ala de salmanaza nan CPI! Yo detwi tout sa k te obstak sou wout yo e se kòmansman de la batay. Lapolis 1900. Ahh ke kòmansman de la batay, kòmansman de la doulè, je konpran. 195 lan ki te la pou arete, ramne moun a lòd la, pa la ankò. Ahh! La la! Lapolis 1995 lan ki te la pou arete, pou amne moun a lòd, dezole pèp ayisyen, jenerasyon sa fini. Sa vle di la, si w al fon erè w panse lapolis pral ramne w a lòd, retire sa nan tèt ou. Lapolis se vrakata, flakata, pa pa pa nan tèt ou. Redi nou ti pati a madam, se ekstrememan enpòtan, fò popilasyon an byen tande. Yon dron malfra yo te itilize pou te gen kontwòl polisye yo. Yo detwi tout sa k te obstak sou wout yo E se kòmansman de la batay. Lapolis 1995 lan ki te la pou arete, ramne moun a lòd la, pa la ankò. Si w al fè erè nan lari a, lapolis ap gaye w kanmenm. Dezole. Lapolis 1900 e pa li k la. Vle di la san reflechi lapolis kwaze w nan move pozisyon rakata prakata! Pa gen ramne a lòd la e lapolis li menm gon jan li ye l pa gen lòd li pa nan ramne moun a lòd bagay la di pou lapolis pran mère de sante yo ann ale fini pou nou. Fas ak bandi yo k ap pouse tankou djondjon nan peyi a, lapolis nasyonal ob. Mande Frantz Elbe ki angle k pouse yo e e mère de sante moun mande André Michel an mande Ariel. Mande minis planifikasyon, mande moun Lèzetazini ak Kanada sanksyone yo, ki gangren k pouse yo, y ap pouse kou djondjon, ki bouda bra pouri k pouse yo. Mande òm dafè yo. An. Oblije mete pye l atè pou rantre nan bon konba. Alelouya gen bondye alelouya fè la polis konfyans pèp ayisyen fè la polis konfyans bal enfòmasyon pandan direktè a kontinye ap chache van nan divès anbasad pou soufle tonnad la la polis li menm ap desann atè a pou l kontinye fè operasyon men sa ki pase m wè kout kamera yo toujou menm di kameramann nan chanje ang pou nou silvouplè. Ay ang yo toujou menm. Di kameraman nan chanje ang. Epi nap bezwen tou on moun ki fè after effect. Si tout fwa nou pa gen nou mèt tchekem map fèl pou nou. Poun ka fè ti video plis. M gen plis chalè menm jan avè movie menm jan avèk movie endyen yo. Tankou lon katouch tire flap pou nou wè jan katouch la prale uuuuuu. Epi l prale nan tèt bandi a tchoup. Konsa. Konsa pou nou fè. N ap bezwen yon moun ki travay 3D pou fè pwogramasyon operasyon an, pou monte mouvi operasyon. Konprann? Ay, kout kamera toujou menm. Chanje bagay yo la popo, pa ka kanpe nan menm pozisyon. Fò chanje bagay yo. Se ekstrèmeman enpòtan, pèp ayisyen. Pèse se byen enmèyèm. Fòm diw m toujou kwè nan lapolis e m pral moutre w nan ki fason ke m kwè nan lapolis. Byenvini nan ensolit nou pou jounen jodia, kad aksyon yon mesye. Tande byen wi. Ay bandi yo ki panse la polis pap pase la polis pap bon sou yo la polis ap bon sou yo an gade pèp ayisyen wè mesye ap eseye pase nan sèk la l pa kapab an gade. Donk, menm si w wè bagay la difisil, menm si gen rat nan lapolis, ton mèt, rete tann pèp ayisyen, lapolis ap pote laviktwa kanmenm, nou rete kwè nan sa. Donk, jan w wè mesye sa sot pase la, pase nou te wè son bagay ki te enposib, epi men l pase. Se moman pou n fè yon kout pye nan ni pèp ayisyen. Monchè, komisè Muscadin plis pase sa n ap imajine a. Komisè Muscadin defini ki sa k yon chèf pèp ayisyen. Jan m ap gade la a, on dirè se sèl komisè ak chèf nan peyi Dayiti. Franchman, mwen envite ou tande ansanm avè m ak anpil atansyon. Pwoblèm imigrasyon an se yon pwoblèm m ap swiv de pre. Anpil dè fwa m kite nèg yo fè dosye ale ladan l. Se yon fason pou lè m ap reyaji pou m ka aji avèk rigè pou tout moun ka ban m rezon. Kesyon imigrasyon ki sa li? 10 pou nèg yo, 0 pou pèp la. Lè m di 10 pou nèg yo, 0 pou pèp la, sela enplik ke bon chak moun wè kanpe devan imigrasyon. Kèlkeswa moun nan, kèlkeswa enstans lan, li gen apeprè 5 a 8 moun li bay randevou jodi a pou t fè yo antre. Hum. Kèlkeswa moun nan, ke l te anplwaye anndan an, ke l te nenpòt la, ou mèt atann, wè pa wè, li gon kat moun deyò a pou l fè antre. Si ou ta fouye valiz nèg sa yo, moun k ap antre andedan imigrasyon yo, selon sa yo di m wi, selon sa yon anplwaye anndan an di m, w ap jwenn valiz yo gen nenpòt 30 a 40 dosye ladan l. Moun yo vin fè dosye pou yo. E anplwaye a di m, andedan imigrasyon jodi a, pa gen jeran ankò, pa gen sekirite, tout nèg met chemiz yo, tout nèg met pantalon twal yo, Tout nèg met vès. tout nèg met vès, tout nèg yo bagay. Misye di m konsa ke, CG, si w ta mande nèg yo pou konfòme yo, si direktè a ta oze mande nèg yo pou konfòme yo ke nèg ki gen sekirite met Al jwe wòl sekirite yo. Nèg ki jeran lakou al jwe wòl jeran lakou, w ap wè konbyen moun k ap la. Haiti andan ap vid. Donk 10 pou nèg yo 0 pou pèp la. Sa vle di ke nèg yo la yap fè lajan, yap fè ti dosye yo. Pou rantre yon moun andan espas sa, kote moun yo bagay la. Anplwaye imigrasyon pwodèm, yo pa konn anyen. Sa te kache. Ou konn lajan pou peye. Pou rantre sou lakou a. Pou rantre sou lakou a sèlman. Pou antre andan kare a. Fò gen yon kontak. Fò gen yon kontak yon chèf kap fon kout fil pou ou wè pa wè. Ki pou di Fè misye antre pou mwen. Ou di mwen bay misye antre pou mwen. E li pa gratwit. Non, li pa gratwit. Tout moun k ap antre anndan yo, mwayennan renimerasyon. Yo gen yon lajan pou yo bay pou sa. E sesi, mwen gen de konsta ke m fè. M gen moun ki pale avèk mwen. Gwo bagay m di tout moun konprann nan peyi a. Tout sèvis ou ba yon moun, tout sèvis nan yon peyi ou fè yon moun peye, l ap pale de sa. Wi a yon moun kanmenm, nap pale sa yon moun sa yon zanmi. Paske mil dola l baw pou fèl antre anndan, lèl rive lakay li, li te ka manje la madanm li apitit li. Kou li grangou, lap sonje li te gen yon mil dola li te bay e ke li pat dwe bay, a monchè se gras a entèl m te bay mil dola, m te voye mil dola pa gen yon kach sou li, lap pale de sa. Donk se konsa li ye andedan imigrasyon. Men, tcha, ou pa bezwen pè, nèg kal lekòl ki li nan lèt fen yo di w, lòm è la mezi de tout lè choz. Zafèk te gad yon nèg si w pa konn sa, men men m konnen l. Tout sa w wè k ap fèt la, tout deriv w wè k ap fèt la, sè ma fot. Sa k pase? Yon bon maten m ap mete pye m atè. M ap kanpe devan imigrasyon an la, m ap tcheke nèg yo. Fanm kou gason k ap antre anndan imigrasyon an. Ayè m se yon komisè gouvènman, m se le chèf de laksyon piblik. M ka tou tcheke yon nèg, tcheke machin ou pou m wè sa w gen nan machin nan, si w pa gen zam. Si nan tcheke machin an m wè si w pa gen zam men dwòg, m ap arete w. Si m jwenn yon zam ki legal tou, Map arete w. Men e si m jwenn kelke dosye, 30 a 40 dosye nan men w ki tou gen data nan men yo, aloske ou se yon anplwaye migrasyon, ou se yon anplwaye imigrasyon, kounyea la ou la fò m kondwi w nan pakè a wi pou m konnen eske w se ajans ou ditou eske w se eske w gen ajans, eske w alafwa e anplwaye e ajans. M pa vle nèg yo konprann paske w se direktè imigrasyon, m pa ka pwente sou ou nan lari a la, m krape machin ou la epi m fouye machin ou. Paske, ban m ba nou, jodi a la nou nan yon peyi esepsyonèl. Gen yon sitiyasyon esepsyonèl ki rann peyi a esepsyonèl. Donk fòk gen de mezi drastik ki pran. Donk, m pa vle nèg yo panse ke yo alabri de mwen menm. Men, tande, CG, pawòl yo tankou di a, pawòl yo pale. Men, yo di m gen gwo otorite tou wi ki nan do sa k ap fèt la. Afè otorite wap pale m nan mwen menm afè otorite wap pale la bon mwen menm bon m konsidere l menm jan avèk bon m pa di pòt sa pòt sa fè pòt sa fò m konsidere l fò m ta di w la e se yon rido yon twal yon fèy se yon ekip nèg ki vin la swadizan yo di yo se otorite donk pase pèp la te genyen yo pito pèp la te gen yon pyebwa sou plas dam nan pafwa l ta la l pa gen yon bwa anba l paske yo pa gen sèt peyi anyen. Ayayay nan bon bagay komisè an avans. Yo gen gwo machin nan men yo, yap kouri, yo gen ti mennaj a dwat, yo gen ti mennaj a goch, sof ke lè yo bezwen sèvi yon zanmi yo ou di mwens yo bezwen sèvi ti fanmi yo, yo desann nan imigrasyon an, yo di yo se yo di yo se otorite, paske m pa rekonèt yo kòm otorite mwen menm, paske mwen menm banm pale yon bagay, lè komisè Muscadin kanpe nan tèt imigrasyon an m di w. M pa p oze fouye direktè direktè imigrasyon an, dayè se direktè li, dayè se yon nèg ke m renmen anpil, e fò m di w byen se yon nèg ki gen anpil kouraj. Mesye, Ken Dugan Bradley li yon nèg madanm li akouche le menm jou, li kite madanm li lopital, wè l vin nan biwo vin travay, se yon nèg a respekte. Se yon nèg ki kwè nan lafanmi. Mwen menm, li gen, m gen 2 jumelles, m te wè yo apre 19 jou, lè yo fin fèt. Dayè m t ap kouri moute desann Miragwàn, li vrèman okipe. Brèf, se yon nèg ke m respekte. Men, m pa donnen kòman panse lè w ap antre nan biwo imigrasyon ak valiz boure dosye, m pa ka anndan biwo a m pa ka al fouye w. Deyò w ka gad. Nan lari a, Ya. m ka tcheke w nan lari a pou m wè èske w gen zam, èske w pote dwòg. Men si li jwenn pa m tou, mwen jwenn de bagay, mwen jwenn de de dosye nan men w, fò m konnen, fò w vin di m kounye a la a. Paske le commissaire du gouvernement agit en toute état de cause. Ban m ban nou bagay komisè. Ki pi gwo obstak ou jwenn? Oubyen ki sektè, ki gwoup moun ki fè w kòmsi parèt dif, parèt fè travay ou difisil nan imigrasyon? M pa gen pèsonn. Anplwaye imigrasyon yo, lè m pale avèk yo, mwen menm, mwen wè yo se dè zanyo. Yo toujou fè transfè de reskonsablite a. Sou kiyès? Trè souvan yo di se polisye yo kap rantre moun la, lè ou jwenn polisye yo, polisye m yo di m se anplwaye imigrasyon yo sot deyò kap pede rantre moun. E mwen gen 2 temwanyaj ki di konsa ke se pa polisye, se nèg anndan yo kap rantre moun. Ki nèg anndan? Lè m pale de nèg anndan, anplwaye imigrasyon yo. Men anplwaye imigrasyon yo tou, yo gen de moun kap pede fè rantre soti vin koute yo. ki pa yon anplwaye imigrasyon an, nèg sa yo se dè demachè ke yo ye, tèlke ajan de sekirite ke m te pran, m te se youn nan demachè. Ki ajan sekirite? Sekirite edikasyon nasyonal. Mwen jwenn misye, de men vida kontre, kipe l nan tèt li, men m te gentan gen alèt sou misye. Ok. Paske, li te voye yon bagay ba ou. Wi, m te wè l. M te wè imaj la? Wi. Poudjou m te voye ba ou a? Wi. M ka kraze peyi a nèg yo. Wi. Ew pale kraze peyi a wi. Mwen mse site de non menm. Ya. Non sa pa anyen. Bann fon bagay ba ou. E bat zepse vre l. Bagay m kapab pran imaj son bagay. Alèz. Men menm mwen gen video msye kote l kanpe anndan imigrasyon an li rale dosye yo li bay yon moun anndan. Fok fok mwen di moun yo avek teknoloji bagay yo bagay yo pa fasil pou yo. Sitou pou nèg kap fè move zafè yo. Nèg kap pale nan telefòn yo. M di bon, fò m arete msye. Efektivman, m wè msye Nèke parèt. De jou apre, m te fin wè imaj la. Msye Nèke parèt. M di msye kote l ap prale. Li di m li pral Dayè. M di msye kote l nan edikasyon l travay. Li di m non, nèg anndan yo se moun. Li m di kiyès ki gen anndan an. Li pale m. Kounye a menm kote a, m te wè mouvman an. M redi rad msye. Epi m rale dosye yo devan msye. E la m vin pran msye m arete l. Men enfòmasyon di sak fòk ou lage misye tankou ou te di a la repiblik tap kraze paske misye site 2 non 2 moun Ya misye fè de si revelasyon wi. misye di ay la si vin nan pakè a pakè a son espas piblik li ye m pa al tandel nan pakè a si di m santre m pa ka dil non. Dayè Gary son nèg ou konn ap tande yon moun nan bagay gade w gade w wè Gary nan kwen Gary nan kwen non men èske kounya la bon se pa chanm nan kay mwen li m pa mèt yon nèg deyò nan pake a mwen menm pake a se biwo komisè gouvènman an premye an dezyèm se biwo avoka yo Yo pèp la. Pèp la e pou pèp la li ye. Lè w tande revelasyon sa yo blip kè w kase. Monchè otomatikman m te wè pa gen twòp nesesite pou m kenbe msye. Pase pou msye pa pale plis bagay. Pou msye pa pale ankò. Ey msye. Men msye di m ba kiyès li pral pote yo. E men kiyès ki ba li yo. E non mi te site? Li pa site non. Tja. Men, a fè espò di kòl sot. Janm espò se enposib travay la fèt misye. Non li enposib. Non. Nèg la lò dosye nan menl, yon pèsòn, yon tyès pèsòn ba li, pral pote ba yon anplwaye imigrasyon. Tyès pèsòn oubyen yon gwo chèf? Bon, rele l tyès pèsòn, m pa bezwen rele l gwo chèf. E nan peyi a pa gen depite, pa gen senatè, se yon premye minis ki genyen avèk kèlke minis ki la, direktè jeneral yo. Men e pa moun sa yo ki bal pou jistis. E pa moun sa yo. M ap pale w de moun Minagwa. CG, sa vle di ke gen de konpòteman yon nèg genyen l pa ka gwo chèf. Menm lè l ta gen non an. Non monchè, Aristote pale de chèf la papa. Mo chèf la papa se yon bagay ki byen klase li ye. Ya, a vle di gen de konpòteman gen men. Ya sa m di w, konpòteman nèg la vin pa yon gwo chèf. Dezyèm lèt la se onètete li menn. Twazèt la se etik li ye. Oh oh Mèt la bagay yo pa jwèt non menn. Talè komisè fò w repran pati sa pou nou se enpòtan. Non men enposib. Nèg la lò dosye l nan men l yon tyès pèsòn ba li pral pote. Bay yon anplwaye imigrasyon. Tyès pèsòn oubyen yon gwo chèf? Bon, rele l tyès pèsòn. Pa bezwen rele l gwo chèf. Paske nan peyi a pa gen depite, pa gen senatè, se yon premye minis ki genyen avèk kèlke minis ki la, direktè jeneral yo. Men e pa moun sa yo ki ba l pòs minis. E pa moun sa yo. M ap pale w de moun Minagwa. CG, Sa vle di ke gen de konpòteman yon nèg genyen l pa ka gwo chèf. Menm lè l ta gen non an. Non monchè, Aristote pale de chèf la papa. Mo chef la papa son bagay ki byen klase li wi. Ya, ale se gen de konpòteman gen men. Ya sa m di w, konpòteman nèg la vin ba w mo chef. Dezyèm lèt la se onètete wi men. Twazyèm lèt la se etik li ye wi. Mèt la bagay yo pa jwèt non men. Lè w tande yo rele yon nèg chef papa, se paske Alèkson t ap pale de tout kritè sa yo pou nèg genyen. Lè sa a nèg yo vin ak mo chef la wi. Gwo ekip nèg la a papa, se yon ekip souzòm yo ye. De vwayou ke m rele nèg yo. E si nèg yo byen gade, y ap wè menm lè m kwaze avè yo nan lari, y ap wè. Kòman w fè yo komisè? Tap pale de de tout kritè sa yo pou nèg genyen. Lè sa nèg yo vin ak mo chèf la wi. Bon ekip nèg la papa, son ekip souzòm yo ye. De vwayou ke m rele nèg yo. E si nèg yo byen gade, y ap wè menm lè m kwaze a yo nan lari, y ap wè. Ou pa gade yo pou anyen. Non monchè, banm bal on lòt sa. Humm! Ala traka pou lafekayite nan peyi sa a. Donk frè se sè byeneme. Jan komisè Muscadin pale la a, m kapab di e sèl li ki chèf nan peyi a. Sa l di a la menm Ariel pa ka fè l. Wi, se li ki chèf nan peyi a men, li pa ka fè l. Li pa ka fè l paske l pa ka fè l. Antouka, Komisè Muscadin, bon travay e bon konba. Frè se sè byen eme byen vini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete. M pa konnen si ou konnen mesye sa. Mesye sila li rele Renan Edouvil. Responsab OPC. Proteksyon sitwayen. Alè, mesye OPC. Mesye sila, ou raple ou nan jou pase yo, se SPJ, pat sètifye yon pakèt jij, pase jij sa yo nan sak pa sa. Kounya la, sa vin kreye yon vid. Mesye pwotektè sitwayen yo mande epi fò yo al repeche jij yo te sanksyone pou koripsyon, pou dwèt long, pou vòlè, pou ti visye yo. Pwotektè sitwayen, pèp ayisyen, pou al repeche jij yo te mete deyò pou dwèt long, pou sa k pa sa yo. pandan ke wap pwoteje lè sitwayen. Bon, la mwen ti jan confuse. Si m te revoke w pou vòlè, menm si gon vide m pa ka al chèche w. Kounya, lè m al chèche w pou kisa? M ap pran w, m ap batize w epi m ap di w pa fè sa ankò? M ap rebatize w epi ou la? Pa vòlè, pa fè bagay ki mal ankò? E sa m pral di w? Or, lalwa CSPJ a di klè, depi yo te fin, depi yo pa t sètifye yon moun, yo pa ka al repeche l ankò. Etandiske pwotektè sitwayen an mande pou yo ale chèche ti konpè a. Donk nan sans sa pèp ayisyen, sa m konprann, responsab òganizasyon dwa moun k ap defann kòriptè, l ap fè fòmasyon kont lakoripsyon, Responsab òganizasyon dwa moun la ap defann enstitisyon ki enplike nan trafik zam ak bal. Donk frè se sè, sa pa etone nou pou n wè, ebyen, dirijan k ap pwoteje. Sitwayen yo mande pou yo repeche yon ekip jij kowonpi pou yo refoure yo nan sistèm jistis la ankò. Se yon peyi konsa donk, jan ke m toujou di l pa bò isit, se yon sèl bagay ki rete pou pase nan peyi sila, yon sèl. On bon maten n ap leve, n ap wè de gason youn rale konbèlann li, l ap mete l nan mouflè lòt la nan mitan lari a nan zye tout moun. Se sa sèlman k rete pou fèt nan peyi Dayiti. Ah son peyi konsa son peyi se amagedon selman k rete pou fet ladan ou kapab konprann. Frè se sè byen eme sa fè lontan nou pa tande ti konpè sa wi e valyè bo plan m pa konn si nou raple nou misye e valyè bo plan wi konpè e valyè nèg lwil la. Nan lane 2019, m ap raple m te gen yon twit senatè a te fè kote l te deklare, tout endividi ame ki vle ede lopozisyon an, m ap di yo byenvini nan lit la. Nap anonse, soti 5 pou rive 8 novanb, opozisyon ap pran zam pou egzije depa Jovenel Moïse san kondisyon. Epi jounen jodi a, nap mande entèvansyon militè, pou kisa? Pou touye moun nou te fin bay iminite lejitim pou kidnape. Nou kapab raple nou. Yè yon fanatik yo te entèvni nan dosye a, yo te di m, pran kòk mwen. E pran bèf mwen. Jan ti pwovèb kreyòl la di, zòrèy pa konn pi long pase bouch. Dayè m pi piti la, nou tout se, nou pi gran pase m, pou m pa di nou tout granmoun. M pran konsèy la. Men gon bagay ki pi grav toujou. Bagay la grav. Mwen sonje m toujou di nou la kle, m pa pa achte chat nan makout. Non. Jamè mwen m pa pa achte chat nan makout. Fò m wè sa m ap achte a. Fò m wè. Frè e sè byeneme, nèg la te vin lakay la jodi. Misye vini lakay la. Pou di m ka lage koze sa. Epi nap fè ti jwèt. Nan map eseye abitye avèl pase se bèf la al banm ki fèm renmen l. Ay m pat renmen l e bèf la al banm epi m kòmanse ap devlope kèk ti santiman pou li e bèf la al banm pèp ayisyen. E pa lanmou enterè non fò nou pa konsa nèg la fèm kado on bèf epi m kòmanse damou l men se pa enterè. Fò n konprann sa map di nou. Aksyon verite, nap fon ti jwèt ansanm avè, yon ti jwèt aksyon verite pèp ayisyen. Nan fè ti jwèt aksyon verite, epi, m pose l kesyon, misye chwazi aksyon. Anvè ti jwèt la m di l desann kanson an l ak tout boksè l. Li pa ka wont mwen m di w m p ap achte chat nan makout fò m wè. Fò m wè mwen menm fò m wè. M pa jis kontante m pran bèf, pran kòk, li lèt epi se fini epi pou m pa konnen lòt yo sa k pase ladan. Epi, m di l desann kanson l, ak tout bòksè l. Nèg timid. Nèg timid, pèp ayisyen, nèg timid. Nèg pa vle, o non, jwèt la, m di l non, o o, pa fè sa. Sa w ye? Pou ki sa, èske w, pou ki sa w ap wont? M di, e mwen k la, pa e lòt moun la non. Son jwèt map favò desann kanson. Fò desann kanson ansanm avèk tout boksèw pou mwen. Aa diskisyon diskisyon diskisyon m di w a si se te mwen m pa tap nan pale anpil. M tap just fèl pase ke e madanm ou m ye si m tonbe si m gon bagay e ou k pou pran swen m men pou kisa la. E pa ayè w di m konsa madanm ou nan lèt la. Non, fò, pèp ayisyen, fò m, fò m fè w rewè lèt la ankò sa nèg la te di m. Fò w wè lèt la, pase mwen m di l desann kanson l, pral wè sa k pase aprè wi. Nou prale nan lèt la. Ou wè? Je t'aime. Tu vois ça? Je suis content de t'avoir pour femme. E pa mwen k te fòse l, se li k te di m sa. Ebyen mwen di cheri a, desann kanson w s on jwèt nou t ap fè. Nèg pa vle desann kanson. Nèg rete lal, li pa vle. Suzanne, m pa mande m ki entansyon mwen menm, fò m wè, m pa ka ap achte chat nan makout, fò m wè, pase mwen m pa pral priye sou anyen, m pa pral priye la, m konnen, priye sou li l pa p grandi, fò m wè mwen menm. Ebyen frè e sè byeneme fòm gade eske bay la pap koke nan gòj mwen, eske l pap rive anba kèm oubyen eske lap bon. E sak fè m vin avèk jwèt aksyon verite pou m kapab wè. Non papa m pa la l al gad match. Hahaha eeh papa m e fanatik Rihanna li nan Rihanna jodia ak tout manman m yo nan Rihanna. Donk se mwen menm sèlman k la donk map pale avè nou map pale an granmoun ansanm avèk nou la. Epi frè se sè byen eme sa ki pase nan dosye a, m di nèg la desann kanson l desann, diskisyon, diskisyon l pa vle. M di w ap desann ye? M di w ap desann. Men defwa lè w bezwen w bagay pèp ayisyen, fò w montre ke ou pa pè pèdi anyen. Si w pa vle desann kanson w cheri ak tout bòksè w, son jwèt nou t ap fè, vire dèyè a, pran bèf ou a, gade nan kizin dèyè a nan yon katon w ap wè poul ou a, ti valiz ou te pote l pou l al dèy kay la, mete poul la nan sa l te ye a, pran bèf ou a trennen l al ansanm avè l m pa bezwen l ankò. Men lèm di sa frèz e sè m santi son wòch m leve met sou kèm pou nèg la ka desann kanson an pase m pa tap gen kè vre pou mwen ap trennen bèf la man wa wa pou y pral a bèf la vre bay la tap fè mal m tap kriye men m di sa pou ke m kapab jwenn sa m bezwen an eske tu konpran e bi sa m pral fè nan dosye a. Lè misye wè vre m pa sou kenbe bèf, m pa sou kenbe poul, m pa sou anyen ke desann kanson l pou m wè. Misye desann kanson l papa Ayisyen. Desann misye, desann kanson. Etan donnen nan maten, m te manje yon ti kasav ak dlo sikre, kòm ou konnen dlo sikre bon pou sezisman. Wi, se pou sezisman, dlo sikre trè bon. E pi, sa m wè m pa ka pale. Pase se sa m wè m pa ka bay. On bòk maske ti nèg la gen wi. Nèg la gon ti bòk maske ti. M gad anwo m gad anba. M pa ka di nèg la m pa pa avèl pou bòk maske ti a. Bèf la de kay la pèp ayisyen. Bagay la melanje nan menm. M pa ka di m ap kite nèg la ale, m pral jwenn senatè Youri pou l bon m zen. Ede m, ede m pèp ayisyen, ede m. Bèf la la. Prese se bèf la la. Pou lala. Men nèg la gon bòk masketi. M pa di fòl te depase limit. Men nèg la gon bòk masketi. M pa konn sa pou m fè. Ede m. Ede m. Ede m. Ede m pèp ayisyen. Ede m, ede m. Bon m yon solisyon. Rele m, rele m. Rele m pou nou bon m yon solisyon. Ay bay la melanje nan men m. Fò nou bon moun, fò nou bon moun yon konsèy. Sa pou m fè? Bagay la piti. M pa ka, m pa ka al twonpe l. Non, fò nou bon moun yon konsèy pèp ayisyen. Men nimewo a devan nou la. Fò nou bon moun yon konsèy pase la patri an danje. M pap gen kè pou m wè bèf la pral la poul la. E pi men nèg la pa gen anyen. Bòk masketi. E trè byento fòm marye mwen menm. E m pa ka kite bèf la ale, m pa ka kite poul la ale. Ou wè m te fin dakò renman nèg epi men kounya la a nan al fè jwèt pou m konnen sa nèg la genyen se bòk masketi. Nou gon zanmi la a, fò zanmi an di m kisa l panse. Alo bonswa. Alo. Kòman ou ye fanmi? Alo. Alo? Kòm ou ye fanmi? Manman di m sa pou m fè, di m sa pou m fè manman pase m renmen bèf la, m fin dakò pou m a nèg la, men kounye a lal gon bòk m a sredi. Di m sa pou m fè. Depi l renmen w anpil, depi l konpetan, depi l gen posiblite pou l tekè w, pa rive w ap di l konsa. Moun manje manti ak kouzen fatou. Bon mwen ley pa ka fem dous sam fe mezanmi Nan lagem nan adilte ehh. Non non epa epa pa fòse non pale adilte pale adilte pale wè depi depil renmenw wap vin renmenl tou map renmenl avèk map vin renmenl a ti bòk masketi a. Li pap jere pyès bagay yo. Pa gen pwoblèm. Mèsi anpil manman. Mèsi. Mèsi. Ok. Mezanmi. Nèg pòdepè sot wi. Men gad jan moun yo renmen nèg pòdepè. Unknown caller. Alo bonswa. Alo. M anfòm e ou menm? Ok ok bon e konsèy m pote pou ou premyèman m ap di w pa kite l epi dezyèmman Fouco se pa nèg Pòdepè ok non se pa nèg Pòdepè. Etan done mwen menm kòm fanm Pòdepè, mwen menm mwen avèk nèg Pòdepè, mwen trè satisfè. Se pa nèg Pòdepè Fouco. Wè menm timoun yo kontan pou yo tande w. Cheri kòm ou ye? Papi mwen. E men gen lè se mwen k mal tonbe sou nèg Pòdepè a. Kòman papi ye l anfòm? Byen. Di l pran swen manmi tande. Genlè map chèch yon moun pòdepè m de boukanta avèl. Dakò cheri. Dakò. Mezanmi. Mezanmi. Alo. Alo. Alo. Kase bouk maske ti an m pa nan tann menm mwen menm. Ok. Alo bonswa. Konpwen nimewo m pito. Koman ou ye manman? Mwen byen, koman ou ye pwen nimewo m pito. Ah, pa gen pwoblèm manman map fè sa. Manman, di m, di m, di m, kit on, kit on koze nan men m, di m on bagay non. Ou pa dirèk la, ou pa dirèk. Wi. Ok. Fouco kote wap viv? Hii, m sou latè, men kounye a la m al tonbe anba yon nèg Pòdepè, men kounye a di m ma chita sou ti chandèl la. O mon Dye. Nèg Pòdepè. Kote wap viv Fouco? Kote wap viv? Hii, ma gentan di w kote map viv, men pou kounye a la e Pòdepè m branche pase son dosye Pòdepè m genlè m fòk m trete dosye a. Mèsi manman. Ok, babay. A gen pwoblèm mezanmi an atik la di mal chita sou ti chandèl la eehh alo fanmi kòman ou ye alo alo kòman ou ye fanmi wi kòman ou ye la Trè byen e ou menm? M anfòm gras a Dye kòman lavi a ye? Anben ou konnen nap batay se batay nap batay e mwen tap di ou konsa ke fòk mayi gen tout fonksyon yo wi ou konn sa e m sonje lè m an Ayiti lè granmoun yo achte yon ti brik savon epi savon an pa anpil epi yo pran yon bòk mayi yo kraze savon an yo mete l nan bòk mayi an pou l ka kenbe, pou l ka lavi. Pa kite l pran bèf. Bèf vann chè kounye a ann Ayiti. Tou dènyèman la, nou t ap fè yon travay pou granmè nou, nou voye achte yon bèf ann Ayiti pou 14 mil dola. Kè n imajinn, bèf vann chè. Pa kite l pou bèf la. Pran bèf la, lage Lap gen travay li poul fè fouco pa kitel tande fanmi pam pa kitel ok pa gen problem manman dakò pa gen problem mèsi pou konsèy m swete ou emisyon yo m fokis sou yo m pa domi pou m ka menm lèm misin yo poum vini sou travay m branche sou yo ok fouco fèt atansyon dakò mèsi mèsi manman mèsi pou konsèy la ok dakò ok bòn sware mèsi ok babay. Bèf la vann chè vre wi. 14 mil dola bèf ayisyen. M pa kite 14 mil dola ale. Bonswa fanmi kòm ou ye? M byen wi anfòm anfòm fouco. M anfòm gras a Dye. Monchè m tande mizè w avèk ti bòk mayi a. Men yon sèl bagay pa kite pa kite bòk mayi a ale. Yon sèl bagay depi misye fè travay li byen. Depi fè travay li byen epi tou fòk misye gen nan menl tou avan m di w pa kite l ale a fòk misye gen nan menl tou paske si yon nèg gon bòk mayi epi son bèf li ba w sèlman epi li pa ka pran swen w byen pran swen w wè sa m konprann li pa li pap mache non men yon sèl bagay mwen menm son ti bòk mayi m genyen tou men lè m ap travay Avèk Jezi tou va byen wi. Kòman lavi a ye? Bon mwen avèk Jezi tou va byen wi. Men konsèy ke m te ka ba ou pitit, pafwa moun yo ka manke swen ou konprann, men depi ou pran swen l, ou kòmanse ap ba l bwè bon ji, si bagay sa ou konprann, l ap pouse, tout kò l ap pouse. Ok, ok. Sa vle depi m kòmanse pran swen l la, l ap devlope? Kanmenm, kanmenm, kanmenm. Sa vle di se nan zèb li pa mare? Pierre pa kite l ale. Ok pa kite map pran swen l bae problem fanmi pa gen problem mèsi anpil pou konsèy la dakò ok. Alo bonswa. Alo. Bonswa koman w ye gason bon mwen konsèy la gon bagay nan menm map map map pwonmen nan panye m la. Non pap kite w mouri Fouco paske m trè renmen w, m twò renmen swiv ou. Machè se w menm kwè, se w menm avèk Abinè mwen an kouran sou telefòn lan. Machè men sa w kapab fè. Ou konnen se menm sid la lwès la e sid nou soti. Sèl bagay ki kapab rive, gon ti bagay ki rele grès koulèv oubyen grès kakao. Fè misye pran, achte yon ti grès kakawo oubyen yon ti grès koulèv, pa kite l rale rale nèt non, si rale rale l rale rale l li pral rive nan pye l. A vè di ap menm jan ak koulèv la. L ap vin menm jan ak koulèv la. Men, tout sa l ap rale l, pousèl lan tounen. Tout anlè ponpye ale l pou fè l tounen. Sa vle di se menm jan wap siye yon bwa ou fè yon moun anlè yon moun anba zip zip. Menm jan ou konnen lè nou ap siye bwa lakay son yon anlè yon anba yon ap prale monte yon ap prale desann. Efektivman konsa mouvman fèt. Pandan se tan lap prale l desann men si li ale l kontinye ale l lap kontinye ale l Menm yon foulard la ya konsa lap grid. Ok. Men lap rale l monte, rale l desann, rale l monte. Lap gade mezi l bezwen nan, kounye a la li kanpe. Epi fòk li rale l monte. Men pa kite l rale l desann. Men si e pa sa, misye mèt tou remize a sè paran. Ok. Ok. Mèsi fanmi. Mèsi. Bon m pran lòt zanmi. Mèsi anpil pou konsèy la. Ti grès kaka ou grès koulèv. Mèsi anpil fanmi. Map pran lòt zanmi. Alo bonswa. Lè Fouco pa bliye pou te bay nèg la presyon pou te desann pantalon a tout boksè li sa ka fè bal antre nan vant li ou konn sa sa vle di ke bagay la sote apre sa pran san ou pran san ou rale l met deyò ou pap ka sipote non gèl tande pase m e konsa m ye tou. Apa w fè kèm sote? Kenbe la. Pa kite pa voye l ale tande. Ok kite plas pou yon lòt. Pa gen pwoblèm fanmi men sa pi. Mezanmi mezanmi mezanmi. Alo bonswa. Bonswa fouco. Kòman ou ye gason. Mwen trè byen e pou ou menm. Nan fòm gras a Dye. Sa w pot pou mwen. Ou cho genlè yo te gen ki te pase la map swiv la wi. Non w an dirèk trè chè. Oh w an dirèk la la? Efektivman. Ah ben ok m tap swiv pou m wè se ki nimewo w la. Malerezman n pèdi zanmi an. Alo bonswa? Bonjour Fouco. Kòman ou ye bèl gason? Mwen byen n ape kenbe. Se pou ou jwèt la wi. Lage on bagay nan men m, lage on bagay nan men m, di m sa pou m fè gason. Mwen byen, sa pou w fè? Kite l ale, pran pa m nan. Avè di sou koze w ye la a? Oh, Fò pa kon, fò pa kon sa non son konsèy m mande w. Ou ta fin ban m konsèy lan avan. Sa vle di son konsèy m ba w wi. Nou pa bezwen pase mizè konsa. Kite l ale, m ap ban w pa m nan. Wap ban m kisa? Maskè ti pola? Granp maskè ti pola? Alo? Alo? Dezole nou pe di zanmi sa, nap repon nou denye zanmi. Alo, bonswa? Alo? Bonswa cheri, koman ye? M anfom, bel gason, ou menm? Alo? Alo, zanmi gason gen bef, koman lavi a ye? Koman ou trè di cheri? Jojo m te tèlman anvi tande w m pa konnen menm m anvi tande w pou plizyè bagay m anvi tande w paske w veridik an premye lye e m anvi tande w paske ou bay tout verite tout vi w kòman w pase l kòman w rive kote w ye la ou fè m santi Ou fèm santi ou son fanm total. Alelouya. Fouco. Wi cheri doudou. An verite si w te ka konnen jan m renmen w. Ou pa ka madanm mwen. Men m renmen w antanke pitit mwen. Ou fèm viv. Ou fèm viv non sèlman pou tout sa w ap di a nan pati l baye sa yo. Men ou fèm viv tou Nan pale nan pati politik la map mande kilè ou te gentan rive nan tout degre sa. Waww Fouco Cheri doudou. I love you cheri. Haa mwa mwa mwa Gon nèg ki bon mon bèf wi M tèlman renmen w wi se kounya map wè pale avèw de bèf la Chouchou kite m di w ou wè lè yon moun fè yon chwa li fè yon bagay pou ou Gen yon moun ki gen yon bòk maskriti. Men, lè m di w li konn viv, li gen lanmou, li gen sajès, pa gen anyen li p ap fè pou ou. L ap satisfè w de tout fason. Mèsi, mèsi fanmi. Mèsi pou konsèy la. Mèsi. Mèsi bokou. Se te yon plezi. Dakò. Donk frè e sè byeneme, ou wè m gen rezon te pran zanmi sa an dènye. Donk, bèl konsèy. Men, fòk mwen di w, mwen resevwa yon email. Frè se sè byeneme, fòm pataje mesaj sa ansanm avèk nou, se yon sipèr bon nouvèl. Moringa Ayiti, ki sa l di? Frè se sè byeneme, gon pwodui natirèl deyò a la a, monchè, se pa ti koze piti non. Depi sou non an ou wè se bagay serye. E m pral achte medikaman sa a, pase anpil fanatik di m se ke nèg la E swen li pa jwenn ki fè l konsa. Pandan semèn nan la m pral pran swen l ansanm avèk Moringa Haïti. Hou la la. Pwodui sa frè se sè byen eme li bay bon jan andirans. 15 konprime. W ap pran yon konprime inè a dezèdtan anvan relasyon an. Wè sa m di nou anvan n al mete aparèy dan lè zaparèy. Bon mwen pat rive nan aparèy fò m di nou, mwen m se wèm wè epi m gentan wè bagay la konsa. Donk frè se sè byeneme, m pral pran swen l pandan semèn nan epi m pral konekte lè zaparèy. Epi m ap vin di nou kòman sa ye. E m konnen ansanm avèk Morenga Ayiti, m pa ka fè bèk atè. Donk, de 21 jiska 75 lane, w ap kapab itilize medikaman sa a. E si yon moun ta fè sik tou, ou pa bezwen enkyete ou. Morenga se 80 pousan pwodwi natirèl e 20 pousan enkredyan Dina Mogen. Donk frèzesè byeneme, pou plis enfòmasyon, gason ki pa gason. Gason kap fè yo pale gason mal Gason kap fè bèk atè Gason kap fè fanatik pale sou yo Gason ki gen bòk masketi Gason kap di bonjou men tèt yo bese Pa ezite Rele kounya a oubyen ekri Nan. Mwen prale, m ap kite ou nan bra Papa Bondye, paske se li menm sèl ki kapab pwoteje ou, ba ou lavi ak lasante. Non pa m se Fouco, men anvan m ale, kite m kite ou ansanm avèk kantik sa a. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline, la nuit s'approche et nous menace tout, nous implorons